Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm eske tout moun oke alò se parti pou vòtre emisyon kwadèboukè tèt anba sak fè li tèt anba ebyen se chèf kwadèboukè yo Ebyen yo menm ki mete kwadèboukè tèt anba nan moman nap pale la kisa enfòmasyon an ye se ke ebyen se fouy ki ap fèt o nivo de la komin de la kwadèboukè kote ke mesye 400 mawozo yo pran lari a la nèg yo avèk gwo bra dife yo nan men yo yap fouye machin yap pran machin paske ekoute se yo menm ki legal Paske lè yap fè jan de aksyon sa yo ebyen lapolis absan paske lapolis gen bagay poul regle lapolis gen poul al regle kesyon vare an li gen poul al regle koze l avèk je 9 ebyen efektif lapolis lan pa ase pou ta kapab al fè fas avèk mesye 400 mawozo epi pa bliye 400 mawozo genyen sa n ta kapab rele yon sòt depe de damoklès ki panche sou tèt yo la kòmkwa Lèzetazini kapab voye yon fòs nan peyi Dayiti pou kapab vin libere misyonè yo. Brèf, otan de kestyon ki kapab jete nou tou nan konfizyon. Men fò n di ke anpil moun ki sot travay pa kapab antre lakay yo. Anpil moun ki ap kite Kwadèboukè pou ale lòt kote, enben yo menm yo nan gwo difikilte paske nèg yo atè a. Mwen genyen yon Arab ki t ap fè yon pase nan zòn nan men ki pa ret nan zòn nan epi jan li esplike m sitiyasyon an sa vle di sitiyasyon an vrèman vrèman difisil. Ekoute! Mesye les 400 mawozo nou gen espwa on 17 milyon aparaman eske nou komanse fè kredi sou 17 milyon an noel poko ka vini eske lot neg yo bezwen fonksyone paske nou konnen baz la anpil men humm pran lari a konsa mesye mete pye nou atè sezi machin fouye moun aparaman se gwo pwoblem paske sa pa gen kek jou depi ke mesye sa yo te tire sou yon machin konpayi pap sekirite epi genyen yon fi ki Li menm yo te bay Wilib nan machin sila ebyen fanm sa li menm li resevwa yon bal li tonbe donk fòk nou di ke mesye yo menm mete pye yo atè nan sware 11 novanm 2021 an sware sa m ta kapab di se yon sware vrèman difisil m ta kapab di menm dan laprèmidi paske se dan laprèmidi kote ke nèg yo yo menm yo pase nan zòn nan la epi yap fouye machin yap pran machin se lave zòn. lave zòn plat. Se nèg sa yo k fè sikilasyon paske lè nèg sa yo ap fonksyone lapolis absan. Ki nouvèl ki genyen sou moun yo ki nan men 400 mawozo? Jiskaprezan ou tande nan nouvèl otorite yo nan administrasyon amerikèn ap fè tou sa yo kapab pou kapab vin libere moun yo. 17 milyon an l te bay souple paske mwen wè ke te gen anpil fuit an avan dizan ke 17 milyon an bay yo pral libere moun yo mwen m te di ke Si, wikenn ki pase a, moun yo pa libere, nan jou ki vini yo, moun yo pa libere, ebyen, lajan an li pa bay tout bon. Paske si yo bay yon lajan, jodi demen, fò moun yo ta libere. Kòm, sitwayen ki t ap esplike nan emisyon Maten Deba di ke. Sa kapab pran kèk jou ankò, aparaman, anpil moun ap tann men fò m di nou ke mesye 400 mawozo yo afè presyon an yo menm sa pa egziste pou yo. Dayè, slogan Lanmò 100 jou se kiyè bra ki pa pè vrapè. Sa vle di chalè pa fè l pè, menm lè l tande Mewins t ap debake, li kanpe King Alaganach. Eske se tout bon? Eske gen konfizyon nan dosye sila? Eske misyonè yo deja libere epi la yap mete nou nan konfizyon, yo kontinye ap jwe yon feyton ke nou pa rive konprann. Donk se otan de kestyon moun ap poze tèt yo poukwèle la anpil moun yo menm nan konfizyon. Fòn di ke gen yon sitwayen ki rele Léon Charles. Léon Charles, ansyen direktè AI oubyen kòmandan AI Lapolis Nasyonal Dayiti. Ebyen, misye antre li pran yon djòb avèk tèt wot, men li sòti tèt bese. Kòman l fè sòti tèt bese? Paske se tout sektè nan peyi an ki te leve kont sitwayen sa a pou di ke misye p ap fè anyen nan tèt Lapolis la. Il ne fait qu'empirer la situation sécuritaire du pays. Anpil fwa w tande operasyon, nèg ap kriye nan cha. Yo pa ka jwenn bakòp? Nèg ap fè politik nan tèt lapolis la? Nèg ap elimine nèg? Leon Chal ap pran lapawòl? Li vin tounen yon moulen a pawòl? L ap bay manti, li di bandi yo l pral trake yo. Lè lapolis pase nan yon zòn, detwa polisye blese, nan demen Sidyevèl bay yon konferans pou laprès pou l di 7 bandi tonbe. Okenn foto. Donk, se te yon nèg ki te lage kò l la nan yon jimnastik, yon sòt de parad pou kapab bay moun manti maten, midi e swa. Tout sektè nan peyi a leve kont li. Menm nèg ki te siyen akò avèk Ariel Henry di Ariel Henry, ebyen si w pa voye sitwayen sa a ale, nou menm nou pa annafè avè w ankò. Ebyen, Léon Charles te oblije demisyone. Non, li pa t demisyone. Yo mande l pou l demisyone paske ann Ayiti, kesyon demisyon, m pa kwè nèg fè sa fasil. Paske lè w ap demisyone, ou antre nan chanm ou, ou di madanm ou ak pitit ou, ebyen m pral demisyone. Ou ekri lèt ou pou demisyone. Men, nèg yo pa renmen fè sa nan peyi a. Dayè, ou wè lè yo revoke nèg la jodi, demen si Dye ve, bèl pòs. Léon Charles te gentan la. Nou jwenn yon Léon Charles o prim a lechèk. Paske an 2004, Nou te jwenn yon Leon Charles nan ane 2005, 2006 yo kwa? Ebyen, sa k te pase? Leon Charles, tèt bese. Jounen jodi a, l al retounen, Leon Charles ale, tèt bese. Li ka vin pran yon twazyèm djòb wi nan peyi a. Petèt li ka vin premye minis paske lè nèg yo medyòk nan peyi a konsa, ebyen lè yo revoke yo, ou mèt tann de twa ane ankò, y ap vin pran tèt peyi a. Ebyen, fò n di ke Leon Charles pale. Leon Charles pale de sitiyasyon an. Dan de minit anviwon, ou pral tande Leon Charles, ou menm w a fè kòmantè pa ou. Mwen la, malgre m deplase. Men mwen la, avèk fanmi an. Mwen la, malgre m deplase. Ayiti toujou sou kè m menm jan Ayiti toujou sou kè nou tout malgre difikilte. Mwen la, m ap fè Voice sa a. Pou mwen koube mwen devan Bondye pou m ka remèsye l. M ap fè voice sa a pou mwen koube mwen devan Bondye pou m ka remèsye tout fanmi, zanmi, moun ki an Ayiti, moun ki lotbò dlo, tout moun ki te ki t ap swiv travay pa m Léon Charles. Ansyen Direktè Jeneral Lapolis a 2 repriz ki te desann anba a pou al bay kontribisyon l. Batay la te difisil, anpil gang, anpil lòt enplikasyon plizyè sektè vin konplike l. Men, san sipò nou, fanmi sa yo, zanmi sa yo ki te konsène pa prezans nou ann Ayiti, mwen di nou, mwen te, mwen fè sa m kapab pou m eseye mete lòd. Bagay la vin konplike e li deside deplase. Men mwen la avèk fanmi an. Mwen la malgre m deplase, Ayiti toujou sou kè m menm jan Ayiti toujou sou kè nou tout malgre difikilte. Donk pa bliye Ayiti menm jan n pa t bliye m. Paske menm si n deyò, menm si n an Ayiti, malgre sitiyasyon an, m konn nou tout moun gon on ti kote nan kè yo kote yo vle bagay la chanje. On grenn moun pa ka chanje l, se on chenn ki pou fè pou chanje l. Kontinye priyè nou pou Ayiti. Mèsi pou sipò n te ban mwen e m ap pran tan pou m remèsye nou youn aprè lòt pou n refè kontak. Mèsi bokou. Genyen yon senpozyòm sou jesyon resous materyèl nan leta a ki fèt jounen jedi a nan yon otèl nan Petyonvil. Objektif lan se devlope yon kilti optimal nan imobilizasyon kòporèl atravè notaman miz an aplikasyon manyèl jesyon resous materyèl leta nan administrasyon piblik la. Repòtaj avèk konfrè nou yo nan Lavwadlamerik. Senpozyòm sa a ki reyini kad nan administrasyon piblik lan vize devlope yon kilti jesyon rasyonèl byen imobilye Leta yo nan mete an aplikasyon dokiman ki pote non Manyèl jesyon resous materyèl Leta nan administrasyon piblik lan. Selon kòdonatè OMRH lan, òganizasyon senpozyòm sa a inisye pwosesis mizannèv dokiman an nan enstitisyon piblik yo. Jean-Roudi Ali Nan de but dofrir de servis de kalite os usaje. et d'assurer son bon fonctionnement, l'administration publique a besoin de différents types de moyens, parmi lesquels les ressources matérielles. Une bonne gestion des matériels conduit au renouvellement optimal des biens mobiliers et, in fine, à l'amélioration de la prestation des services publics à la population. Chef projet appui gestion efficace ressources l'État, Uder Antoine félicité GFOR OMRH pour finaliser et puis mettre en œuvre document. Des selon M. Antoine, montrer volonté l'État pour reformer l'administration publique L'événement d'aujourd'hui laisse augurer un renforcement de façon durable des mécanismes de gestion des ressources matérielles de l'État puisqu'il s'inscrit dans la dynamique programmatique de l'État haïtien à travers le PME 2023. En effet, l'une des actions du pilier 1 de l'axe 2 du PME 2023 est la mise en œuvre du manuel de gestion des ressources materielles de l'Etat. Boko te pal, menis finance lan, Michel Patrick Boisvert, nan intervention si constance lan, deklare inisyativ sa pral san dout mete fen nan gaspiyaj resous materyèl leta epi rasyonalize depans piblik yo. Se tou yon sinyal ki montre volonte leta pou restriktire sektè piblik lan epi mete l osèvis popilasyon an. Pli ke par le pase. il est impérieux devrait à une meilleure gouvernance du pays, de rechercher une amélioration continue dans la gestion des ressources matérielles de l'État et de projeter un signal clair témoignant de notre volonté de restructurer le secteur public et de le mettre efficacement au service des populations. Rationaliser la gestion des ressources matérielles de l'État Par l'ouzay systématique des outils du manuel de gestion des ressources matérielles de l'État au sein de l'administration publique est l'objectif du symposium qui nous rassemble ici aujourd'hui. Symposium ça, c'est un espace sa boucanté l'idée sous gestion optimale Imobilizasyon kòporèl leta pandan tout sik de vi yo. Jis avan nou ale, n ap kite w avèk ti pwovèb sila, Se sèl soulye ki pou di w si talon chosèt chire. Mèsi la fami, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abòne ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appréciez le travail. Pi aprè, kès kon di? A la pwochèn!